Ansyen minis travay ak kominikasyon an Nader Joazeus kraze lit la plat mezanmi tout moun sezi yo pat panse si ansyen minis la te gen tout pa sa yo anba pyel. e m pa kache di w si Jovenel te konnen tout sa m wè minis travay la fè la a, an verite menm 3 mèsenè li t ap kase kou yo nan dat 7 jiyè. Men frèzesè byeneme, malgre tout aksyon sa yo minis travay la ap fè jounen jodi a, Fanm ap desann kilòt yo. Nèg ape pran kalòt an piblik pa gade yo Koze yo ap devwale Je ti pèp la kale Men peyi a bloke Politichen pa ka mache Woy manman y ap kite vòlè woy. Enh! Zo a koke nan gòj yo pèp ayisyen. Prezidan Joe Biden te gen chans kwaze ansanm avèk Premye Minis Kanada a Justin Trudeau. Yo te fè yon tèt a tèt, yo te pale sou kriz peyi Dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la a e wè kòman yo te kapab voye yon fòs milti nasyonal nan peyi Dayiti pou vin rezoud pwoblèm ensekirite a. Rete la, nou pral ba w plis detay. Frè e sè byeneme, malerezman nan Kafou Fèy, 2 polisye arive pèdi lavi yo. Tandiske nan komin Kwadèboukè, bandi k baz 400 Marozo, boule yon sitwayen vif nou pral ba ou detay sou dosye sa yo mwen envite ou rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te pase la m ap pase la na rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se sentiwon. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen manje sou vant, mwen poupou sou do. Mwen manje sou vant, mwen poupou sou do. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. O wi, medam matmwazèl e mesye, se zanmi pa w, Fouco. Jan ke m te anonse w, ansyen minis travay ak kominikasyon an, mesye Nader Joazeyus, frèzesè byeneme, kraze lit la plat. Tout moun met de men nan tèt, paske yo pa ta kwè. ansyen minis lan tage tout pasa anba pye l. E genyen lòt ki fè konnen si Jovenel Moïse te genyen tout teknik sa yo nan dat 7 jiyè a li pa t ap mouri pou kò l. Pou plis detay, an nou gade videyo sila a ansanm avè m. Pou nou sòti nan enpas difisil sa asasen kriminèl yo mete nou, fòk nou fè prèv de anpil kouraj. devlope anpil entèlijans avèk anpil inovasyon pou nou goumen ansanm pou nou. Talè minis. Inove, kouraj, detèminasyon. Ok. Tire peyi nou, popilasyon nou, pèp nou nan kalamite yo mete l la. Ta sanble pa gen peyi ki renmen nou. Si tout pa ta gen peyi ki renmen nou, ke yo fè prèv pa dè zak konkrè. Paske m pa kwè yon peyi ka gen zanmi pou yo kite l nan eta sa a yo mete l la. Si nou pa goumen ansanm pou nou retire peyi an kote kriminèl yo mete l lan, peyi a ap kouri kite nou. Men lò di si nou pa goumen ansanm. Minis, èske ou ka ban nou ti demonstrasyon de goumen an? Sa ekstrèmeman enpòtan, ou mèt fin bay detay w ap bay yo, apre sa, ban nou ti demonstrasyon, silvouplè. Pa bliye, chak jou, fè yon ti spò. Se yonn nan kondisyon pou kenbe sante mantal ou avèk fizik ou anfòm pou goumen ak kriminèl. An n fè yon ti spò ansanm. An! Se sport ta pou ooh hahahaha ya la me sou wè sa me sante mantal mwen ok sak fèm gen kouray pou m batay ak kriminèl yo konsa mwa merci minis ooh an ale peti demonstrasyon men m pa konprann chan minis la minis la kanpe an 4 4 2 oh my God le sport. Eh non non non non non eske sa ap domino minis lan pral fè? Pase mwen vant lan prezan. Men kès ki se pase minis? Eksplik nou an ale. Hey! Ayayayy! Ehh! Ehh! Minis lan. Sa plis ke spò. Pou dou wè sa minis lan sot fè la a. Arodeem oh oh oh oh. Se hap tchap. Non non non non non m pral gon ti kou nan men minis lan an an. Hum ya tcha tcha tcha tcha tcha tcha. epi lè yo mennen w al mare bèt, ou tou soti ansanm avèk grenn sèl ou, avèk yon ti alimèt ou, pase pa bliye lè w al mare bèt fò w chèche bwa pou w tounen lakay. Epi ou konn sa w fè anba raje a, pase tè a tèlman anpil granmoun yo pa gen kontwòl ou, sa w fè, pandan ou mare bèf la yon kote, pa bliye ti bèf la kòmanse ap pouse kòn, Ou kenbe ti bèf la ou mare l nan pye, ou pa mare ti bèf la nan tèt non, ou pa met kòd nan tèt li non, ou mete kòd la nan yon pye, epi ou jouke l yon kote. Epi kounye a la, ou mare manman an, ou byen sere lè kòn, epi ou lave tete bèf la, ou tire la pòy la, lèt sa gon jan l pwès pèp ayisyen, lèt la gon ti koulè jòn li kole, epi ou te mache ansanm avèk alimèt ou, Se tou non jaden patat ou fouye patat. E pi, ou bouke, men, sof ke ou soti bonè, ou gen moun yo pa sispek ou, konprann? E pi, sof fè, ou bouke ane patat la, ou fin bouke ane patat, e pi koun ya la, wap bwe lèt, lèt la pa gen sik non, ou konnen, li fèk sot nan man mèl la, li cho, ou mèt yon grenn sèl nan lèt la, e pou bwe, e pou manje patat. Ti konprann? Men! Lè ke ou bezwen fè aksyon sa, fò w batay pou leve depi a senkè pou al nan mare bèt. Pase disi sizè fò w gentan retounen, fò w gentan nan vin bale, pran sa m di w la, ranmase sann dife pou al jete nan twalèt, ti konpran? Epi pou w fè kafe, oubyen yon lòt bagay pou al lekòl. Eske w konprann zen an? Donk, sa se lè w fin bwè yon lèt lapòy pèp ayisyen, ou gen yon fòs, gad yon fòs minis la genyen non, minis la, non, Jovenel Moïse te gen rezon chwazi l pou ministè travay. Pase ou wè son nèg ki gen fòs pou l travay. Pou piye lejè konsa pèp ayisyen oohh eh bon e si minis la te gen 6 pak menm nan minis la tap pliye e bay akrobatik minis la tap regle nèt mezanmi on soulye a pantalon djin sou ki sou minis la vè di ti kanson an byen sere pi soulye a ka glise wi pou wè minis la kenbe lekilibre sa rele lekilibre pèp ayisyen. Eske w wè ki egzèsis minis lan fè pou l kenbe mantal la pèp ayisyen, pou l batay ansanm avèk oligak yo, pou l batay ansanm avèk asasen kriminèl yo? Hum, batay pou peyi Dayiti mande e sou tout fòm fò w anfòm. Fò w anfòm fizikman, fò w anfòm moralman, fò w anfòm militèman, fò anfòm karate eh m pa twouve advèb la pèp ayisyen an n kite sa la mezanmi mezanmi ou gen lè pa wè kòman minis lan kanpe lè l fin kase kata hip yap eh non non non gade men minis la pèp ayisyen le tchi an. Non non non non eyy rete. Nou wè la m sezi. Ket mizik minista gon jan l fè volte fas la rapid rrr nenpot 5 gason gentan tonbe la wi oohh. Tchatcha tchatcha Yes sa sanble ak kobra m konn wè nan movie japonè ansanm avè chinwa yo pèp ayisyen. Gade minis lan te konn fè l. Epi rete la tou dousman epi te gen tout pa sa anba pye l. Li sa rete tou dousman l ap pale w de wout, l ap pale w de kanal irigasyon ak santral elektrik wi. E minis lan te gen tout pa sa yo anba pye l mesye. Aah wè Jovenel, Jovenel te fè nou sekrè ou pèp ayisyen, li te fè nou anpil sekrè. Li te fè nou anpil sekrè paske si minista ka gen tout pa sa, ka konn fè tout bagay sa yo, li pa di nou. Jovenel te fè nou anpil sekrè. Kontinye rale minis, sa vle di la al ban nou, kòman sa rele an, kamouflay pèp ayisyen, sot ban nou fas, ban nou do. pou nal ba nou sou kote ayayay an bò kot nèg ris boulit mwen gad kanpe minis lan depi w vini w tonbe tchak manman bèf olala aah epa nenpòt ti fòs non nou fò jwenn kay la tranble wi. Ahh ahh pradel pa fouti fè sa non Tant pradel nou feblès fin fin fin donn anndan vant pradel ahh ahh Izo granmoun konn pran ahh Ata yon nèg gen fòs konsa pou li travay pèp ayisyen yo pa met yo retire nèg la kotel te ye a yon nèg gen fòs konsa poul travay li gen fòs poul travay pou la repiblik ou wè mesye a sanble a travay la wi. Premye minis ou mank sanble a djòb li konsa. Serye wi. Minis travay. Li sanble avè l wi epi gade, gade yon fòs pèp ayisyen. Hein fòs la ka fè wout pou le peyi. Fòs la kapab. Fòs la ka, fòs la kapab konstwi kanal irigasyon pou le peyi wi. Ok. N ale minis. Wè kounya la minis la ba nou lòt kote a pèp ayisyen pou nou wè mouvman yo byen. Nè boule m sa rele w bannann. Kèt kèt kèt kèt kèt. Non minis la genlè konn chire. Haa se la m ap konprann pèp ayisyen jan ti pwovèb kreyòl la di zafè ti nèg se mistè. Jan chat mache se pa konsa l kenbe rad vre mesye! Non jan chat mache se pa konsa l kenbe rat si minis lan kapab gen tout pa sa yo anba pye l mesye ooh wè nan lavi sa yo di w pa gade moun sou aparans w ap monte sou resif sa vle di la si nèg yo panse yo ka al fè konplo pou vin touye minis lan en en dezole y ap fann tout bèk nou anba kout pwen. ya bat tout sa k anndan vant nou nèt, nou nou genlè kò nou lè pat wè kòman minista rale, wap konn wè chinwa yo gon jan yo frape w chit epi a lèt de men yo vire tout sak nan vant ou menm kè w yo met tèt anba, e mouvman sa wi minis lan sot fè la m pa konn non mouvman an men an nou fin swiv rès antrènman non spò se spò minis lan tap fè. Eeee papa Bondye papa m wi tcha tchatcha tcha nan. Kèt, kèt, kèt, kèt. You understand? Se konsa minis, un jou, m pa wè twò byen. Fò m al pran yon ti kou kay minis la. Kèt, kèt, kèt. Non, sa a mande pèp ayisyen pou ke nou al jwenn minis lan pou l travay nou. Ay minis lan ka travay, minis la, nan, minis la konn travay. An al kot minis lan pou minis lan travay nou le pèp. Oh oh Zip manman E mouvman sa k touye m Sa vle di lè w vire konsa Ou te gentan teke nèg la lagate pou w desann pye w sou lestomak li Zip pa echape non Li panche sèlman ou kase ou kase nen l avèk pwen sa a wi k devan Epi si l bouje sa dèyè a ou lage l nan bouch li pan Ou rache 4 dan Hahahaa Twò koul minis twò koul. Yo pa bezwen moun ki pou travay dan le peyi. Ou pa son djèd je al pran lage nan ministè. Men moun tou rat li pa ka bouche. E pi a ou gan pase l bagen. Ou kwe se koze. Pase le ou gade sa minis la fe la. Moun neg la gen fos pou l travay. E gen kouray pou l travay papa isi. Men malerezman gon seri de nèg, gon seri de mèsenè andedan peyi a, yo pa bezwen moun ki gen kouraj pou travay. Se vye kannannan moun k ap pipi, poupou, twalèt sou yo, fè tout bezwen yo nèt. Djèdjè, jòjòt, egzalis yo bezwen pou lage nan ministè yo. Mezanmi, ou gen lè pa wè, ou gen lè pa wè mouvman, ou gen lè pa wè. Ou pa wè, malgre vant minis lan gwo jan l kase sou do, li manke, li ka pliye. Mwen presyon minis la chire tou. Te nadèk sou la yi. Men sak nadè ya papa. Men nadè tande. M te di nou sa. M te pale nou. Ya! Nan bouch enmi ya. Ya! Ou bon lòt ankò. Met sa atè. Kra! Ou bon lòt ankò atè. Ra! Ou se sa. Eeh. Kite l vini. Kite l vini. Kite l vini. Ya! Ou pran la. Eeh. Yah! Ou rale kò w. Rala. Vwala pèp ayisyen. Ou kapab konprann, se konsa antrènman an te ye wi. Se konsa. Minis Nader fè spò! Se konsa. Li mete mantal la sou ray. Ha! Pou l batay ansanm avèk asasen yo ki anpeche peyi a avanse. Eske w konprann kòman minis lan batay? Minis ou te gen yon dènye mo? Tout moun nan sitiyasyon mizerab, nan kalamite asasen kriminèl yo mete nou la nan peyi an. M ap mande tout moun k ap tande m, k ap gade m pou yo fè spò chak jou kote yo ye. Spò a se yonn nan eleman. Ki ka ba nou sante pou nou goumen asasen, kriminèl, malfektè sa yo pou n sove Ayiti. An n goumen ansanm pou n sove Ayiti sinon Ayiti ap sove kite nou. Oh my God! Aplodi! Aplodise frè e sè byeneme. Mèsi pou demonstrasyon an minis. Se te trè trè enpòtan. Ou se te trè mwah! Waww! Frè se sè byen eme franchman Jovenel Moïse genlè se sèlman bannann ansanm avèk a oligak yo l ka batay a nan bouch men Jovenel pat konnen tout mouvman sa yo men minis lan te sipoze moute prezidan kòman pou l dezame yon gason bon sa ka rive n pat la amitye a pat rive jiske la je konpran men si Jovenel Moïse konn trase kata konsa li tap twou yon grenn mèsenè anndan lakay li a wi. Si prezidan konn trase kata konsa pèp ayisyen li pon grenn anndan lakay li. Mesye wap gade prezidan menm yon bout kouto li pa gen nan chanm li. Bon kòm etan done tou pa gen anyen k rive yo aza nou ka konprann sa. Men si prezidan konn trase kata konsa janm sot wè minis travay la fè la. Non monchè mèsenè yo ta, nèg yo tap di ee rantre kay prezidan pa fasil non prezidan malen. Prezidan fè jido, l fè chitokan, li fè karate, kang fou, ti konpran. Gon fason yo tap fè l, yo pa tap ka kraze prezidan an poud konsa. Prezidan tap kraze kèk grenn ladan yo kanmèm andedan chanm lakay li a. Sa se si yo pèp ayisyen. Donk, wap poze kandidati ou pou vin prezidan nan peyi dayiti, Li enpòtan mezanmi pou ke ou pran fòmasyon militè. Ekstrèmeman enpòtan. Li enpòtan pou ke ou pran yon fòmasyon militè. Ay vin prezidan nan peyi d'Ayiti e pi menm yon bout kouto pa ka kenbe pou 2 minit pou tire avèk yon vakabon. Kafou kakou lama. Li enpòtan pou pran yon fòmasyon militè. Ou konn manyen tout zam. Ou ka defann tèt ou. Ou pase nou sal karate ou ka met nèg atè ou trè ekselan ou fè kickboxing an menm tan tou ou fè ti kung fu ou ka detire sou nèg wè sam diw la ou ka rale le tchie le tcha tu konpran ou fè tou sa pase peyi a son peyi ki difisil son peyi ki spesyal son peyi ki pyeje donk moun ki bò kotew la pèp ayisyen li menm ankò li kap fè konplo poul touyew. Gade pou wè, Prezidan Jovenel Moïse asasine, 2 responsab sekirite prezidan an, jiskaprezan, yo nan penitansye nasyonal. Men, si yo te konnen Jovenel Moïse pa jwe sou sab li, si l rale yon zam pa kache di w l ap mete plizyè nèg atè, Nèg yo tap panse w lòt fason, yo tap di ee! Monte sou prezidan sa a, fè konplo pou al touye l, se pa yon bagay ki fasil. Sa mande reflechi. E nou kapab gade kòman Duvalier te konn reyaji. Duvalier te toujou genyen, gade nou zam ni rèd rèd bò kòt li, li kanpe. Anvan 8 è fò l gentan jwenn nouvèl sou tout peyi a. Ya nan rans, nenpòt moun pa ka monte nan tèt peyi Dayiti pou vin dirije l. Non, nenpòt moun pa ka dirije peyi sila. Pou dirije peyi sila, li mande premyeman fò gen brenn e dezyèmman fò gen teknik. Fò gen pa anba pye w, fò ka vole, fò ka vire, fò ka chire, fò ka sote kay, fò ka gade nou mache l pran gason nan kòlèt frape yo atè, fò ka fè tout. Ase peyi sa, son peyi vakabon. son peyi visye, son peyi vòlè, son peyi devèlgonde, donk dèfwa fò pase nan nivo vòlè yo pou kase met nan men yo epi pou mont ansanm avè yo pou dezabiye yo pou fè popilasyon an konprann kiyès yo ye frè e sè byeneme, zowa koke nan gòj. Adjee oo, zo ranje. Medam, matmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse w, ebyen, Prezidan Joe Biden te gen chans kwaze ansanm avèk Premye Minis Justin Trudeau, Premye Minis Kanada a, yo te fè yon tèt a tèt yè madi a otou de kriz Ayiti ap. konnen pandan dènye moman yo la a yo te diskite sou yon fòs sekirite miltinasyonal ki kapab ede soutni lapolis, se sa medya ameriken yo fè konnen apwopo de rankont ki fèt Meksik la nan somè dirijan nò-ameriken yo. 2 mesye yo te diskite sou angajman mityèl yo pou yo travay ansanm pou apiye yon solisyon ki dirije par les Haïtiens, promouvoir dialogue pou eleksyon demokratik ap fèt, ranfòse kapasite aplikasyon efikas lalwa yo. Ebyen, dirijan yo angaje yo tou pou pouswiv èd bilateral ak emisferik founi a Ayiti e ak popilasyon an. Somè lidè nò ameriken yo se yon rankont trilateral antre Premye minis Kanada, Prezidan Lèzetazini an Joe Biden ansanm avèk Prezidan Meksik la, pou jwenn solisyon pa rapò avèk pwoblèm Nò Amerik la ap konfwonte jounen jodi a e demen si Dye ve tou. Ane sa a, dirijan yo te pouswit kolaborasyon yo pou kapab favorize kwasans ekonomik o pwofi de tou kreye bon jan anplwa pou klas mwayèn nan nan tout kontinan an. Ala bagay ki bèl lè ou gen chèf k ap panse pou ou! Medam, matmwazèl e mesye, ebyen map di w, ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze dan le mond? Non, bagay la konplike. Bèl ti demwazèl sa wap gade la, ala traka. Gen fanm ki fèl pou dous, men gen fanm ki fèl se pou yon bi byen detèmine. Gabrielle Union, ebyen se yon aktris amerikèn. Gabriel avwe pèp ayisyen li te toujou konn twonpe ex mari l men li pa regrèt. Maria ki te yon star NFL nou raple nou Kris. Li fè konnen sak fè l pa regrèt li tap twonpe mari l pandan 5 lane, rezon ki fè ke l te enfidèl ansanm avèk star a se paske se li menm ki te konn peye tout bil nan kay la. Bon, pou l te jwenn lajan pou l peye bil, ebyen l oblije al fon lòt bil yon lòt kote. Èske ou konprann? Ebyen, li fè konnen depi premye jou maryaj la, bagay la pa t tèlman twò bon. Te disfonksyonèl konplètman. Men li kenbe kè l fè senk lane, pandan senk lane a, li peye tout bil. men m pa kache di w so bèbè pran kou antouka medam konn pou kisa nap fè pa nou frèz e sè byen eme jan ke m te anonse w bagay yo konplike nan kafou fèy fòk mwen di w ebyen yè gen yon gwo fiziyad ki fèt nan kafou fèy 4 moun pèdi lavi yo e 2 polisye mouri tou polisye sa yo ki mouri nan yon fouy routin sou yon machin, mesye yo ki te nan machin yo, yo ouvè kout bal sou 2 polisye yo. Selon Lyonel Lazarre ki se kòdonatè sendika Sendika polis Synapo a ki konfime l. Men jiskaprezan pèp ayisyen, nou poko konnen non 2 polisye sa yo. Men yo te afekte nan komisarya Pòtoprens lan, yo se te 27 tièm a 31 yèm pwomosyon. Donk, se vre sendika a konfime l, men non yo poko revele. Nan fiziyad sa pèp ayisyen gen divès moun ki blese, atak sa ki te fèt bò 5 è 20 yè apre midi selon divès temwen. Donk, nou espere ke lapolis pran dosye sa an chaj pou konnen kiyès ki dèyè krim sa. Nan komin Kwadèboukè, frè e sè byeneme bagay yo ekstrèmeman konplike, Hier, baz 400 marozo kenbe yon sitwayen, yo boule sitwayen an vif. Ou kwè se koze? Donk map raple ou, hier, ebyen, les soeurs de, les filles de Marie te mete yon nòt vokal deyò pou mande otorite polisyè yo ansanm avèk otorite jidisyè yo sekou pa rapò avèk sa yo ap konnen nan komin Kwadèboukè pandan dènye moman yo la. Jan wap gade imaj sa, ebyen, se Yves Lafortune ansanm avèk ansyen senatè Patrice Dumont. Ebyen, Yves Lafortune, pèp ayisyen, li mande padon ak moun li te di vote senatè Patrice Dumont. Men se kwa listwa dan le peyi. Nou tout ap mande padon. Ala trak, lè bourik fin pase, nap rele fèmen barye. Ansyen senatè Patrice Dumont ki rejwi de pakou l kòm palemantè, e gen lòt ki montre pasaj senatè a desu yo sou Bisantnè, ebyen, ansyen direktè kanpay li ki se Yves Lafortune, li menm ki te solisite moun pou vote Patrice kòm senatè Lwès, Nèg Leyogàn, li mete yon nòt deyò ki pote dat 10 janvye 2023. Li fè konnen 9 janvye Sena a kadik paske m te vin frape pòt nou an 2016 mande nou pou n vote Patrice Dumont, fwa sa a mwen pase mande nou padon e prezante remèsiman m ak tout moun ki te reponn apèl pou t al vote Senatè a. Donk, an efè, se pa rapò ansanm avèk anpriz phtk, mwen dezole jounen jodi a, donk pa gen Sena, e vòt nou an sanse gaspiye pase senatè a pa t gen tan fè anyen, men li montre rekonesans li ansanm avèk gratitid li anvè moun ki te tande l, ki te travay pou ke yo te mete senatè a kote l te sipoze ye. Li remèsye Nadège ki pa t janm manke. di konfrè l yo ansanm avèk konsè l yo pou ke yo t al vote senatè Patrice. Yves Lafontant remèsye tou Thomas Lalime ansanm avèk divès lòt sitwayen menm non yo nou pa konnen nan la Repiblik epi tou pèp ayisyen. Li remèsye dyaspora a nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye stad la. Ala traka pou lave kay tè. Li fè konnen Pandan fonksyon senatè a, li pa t janm retounen sou Navas, kote l te pale de stad la. Li pa t menm fè evalyasyon youn nan 25 stad yo. Li te sipoze dwe pridan. Sa vle di la a, senatè a vire do l ale, l pa ban nou eksplikasyon de stad la epi men kounye a tout moun ap vin prezante ekskiz? Ala traka papa! Ayiti peyi ekskiz. Frèzesè byeneme, nou mele. Medam, matmwazèl e mesye, m pa konnen si w raple w de sitwayen sa. Ebyen, misye rele Mezak Damas. Ou raple w li te touye madanm ni ansanm avèk 5 timoun. Ebyen, Lakou Siprèm nan Florida konfime santans misye yè 2 janvye 2022 a la. Nan yon avi defini de 38 paj, Ou raple w an septanbre 2009, misye te touye madanm li ansanm avèk 5 timoun. Li te koupe gòje yo, se yon evenman ki te souke tout Lèzetazini Damerik. Aprè l te fin fè krim sa, li te kouri vin kache nan peyi Dayiti. Lapolis nasyonal ta pral arete l e remèt li bay otorite ameriken yo. Ebyen frèzesè byeneme, pandan dosye a ap vanse, Chak fwa Damas parèt nan tribinal, li pa janm sispann di, se demon ki te fè l fè sa. Men malgre sa, li plede koupab, ebyen nan jou k ap vini yo, yo pral bay misye santans li, pèn de mò. Donk, frèzesè byeneme, l ap gen pou l mouri tou. Byenvini nan Ayiti, la Repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Medam, matmwazèlz e mesye, mwen gen plezi pou m fè ou tande mesaj sa a. E jodi a, pou Ayiti sove, pou Ayiti sove, nou bezwen yon plan de devlopman imen entegral. Nou pa bezwen usaid ap vin lonje nou grenn diri, grenn pwa avèk may moulen. Nou pa bezwen sa. Nou. Monpè talè. Blan sa a, se nou l ye. blan sa a se nou dabò. Blan sa a se nou. Nou gen fòs, nou gen kouray, zansèt nou yo te fè. Yo pa t jwenn èd, ni blan k te vin ede yo. Blan sa a se nou. Ann avanse! Yon plan de devlopman pou gen inivèsite, pou gen lekòl teknik, pou gen lopital, pou gen wout, pou gen agrikilti! Alelouya gen Bondye! Mesaj la mache nan nanm mwen pèp ayisyen. Men se nou k pou fè l. Blan an se nou. Blan an ebyen se chak grenn ayisyen ki gen san Desalin. Paseke pa bor isit lè nèg ap kraze kòb, lè nèg ap boule kòb, ou pa tande yo ap mande w pou blan. Men kou bagay la pa bon, Wi, relasyon yo, zanmitay yo, kolaborasyon yo pa bon. Gade kòman yon lajan Petro Caribe pase tankou yon nway sigarèt devan nou. Jounen jodi a, blan sa a se nou l ye, se nou lèzayisyen ki pou fè sa w ap di yo la a. nan peyi a jodi a. An nou gade pandan 2 jou sa yo le mal ayisyen e m ap pran libète ak otorite pou m di l jodi a yo fè nou mal. Prezidan Biden fè nou mal. Deklare w bay viza fè tout tèt ayisyen cho. Se tris wi papa ayisyen, se tris wi pou yon nasyon ap pete kouri. Yo egzile nou gade nou nap kouri, nou tankou foumi fou. Sa rele politik migatwa. Gade yon kou! Non, Biden nan fò. Gade yon kou mesye. Se pou mete w nan kanpe lwen, se pou dwal konstwi lakay ou. Se tris, se grav. Se grav pèp ayisyen lè wap gade kòman tèt nou tout cho, se 3 kote ayisyen pa pran konsèy kant il saji de pati gade pa pòch sila menm pa gen anyen kap fèl rete lap fè tout sakrifis. Men tandiske sakrifis sa yo lap fè poul jwenn lajan poul pati yal pa konn a kisal pral rankontre kotel prale ya li te kapab itilize lajan sa poul fè biznis li te kapab itilize lajan sa poul plante latè li te kapab envesti lajan sa. Men gon ekip bann oligak kowonpi nan peyi a ki pa vle w avanse. Nou gen de chwa, se swa nou tout kouri kite yo oubyen nou met pye sou kou yo tou. Ay Desalin pa t sèlman mouri pou yo, Desalin te mouri pou nou tout. Fanmi Jo s on grimas. Tell the president I said this is wrong, it is not right, that's not the way you treat a nation. Yeah, We need security in our country. We need peace. We don't need that visa. Kote nou pa menm konnen konbyen moun kap al jwenn visa sa a. Nou bezwen sekirite, nou bezwen lapè. Sa gen pou wè ak Ayisyen. Se pa les Ameriken kap vin met lapè pou nou. Chak jou m di nou sa. E pa yo menm kap vin met sekirite pou nou. E nou k pou mete l. Se nou ki pou mete l. Nou son peyi, nou son nasyon. A mwens ke nou vann ak de nesans nou, epi nou di nou pa endepandan anko. Yon bagay ki senp. Ou wè mal gwo gen papye a, koman yo ap pase w nan rizib. E si w pat genyen l menm? Donk kounya la, se a nou ki pou batay pou fè papye sila gen valè. E dosye viza sa pèp ayisyen, pral met anpil fanmi nan diskisyon. E kounya moun pral divize pase gen de moun ki nan dyaspora pèp ayisyen yo pa vreman gen mway. Gon kantite lajan pou gen sou kont. E si se kounya ou pral chèche lajan prete pou met sou kont lan pou blan ka wè ou genyen l, ou deja fouti moun sa pap pase pase blan pral wè ou nan koken. Pase yo ap gade dènye tranzaksyon ou te fè. Sa se yo. E yo pral veye tou sou dosye taks. Sa son lòt. Ou wè de pwoblèm. De fwa moun nan lòt bò a pèp ayisyen, li travay, li fon ti kòb, li voye, men bagay yo pa tèlman twò bon pase sa. Kounya la, lè y di matant tonton fil pou mwen l pa gen lajan. Moun nan pa, li pa kapab vre, li pa ka fè l. Kounya sak pral pase sak ayiti ap pral oh te kitem ayiti patati patata. Dènyeman pèp ayisyen gen yon sitwayen ki soti chili li travèse li antre etazini rive misye rive etazini bagay yo pa bon pou li bagay yo pa bon li pral travèse li ale kanada anba raj li rive kanada li di eh eh bagay la pi pa bon fòm tounen etazini. San baraje lap pase. Pandan lap soti Kanada, Fredi touye yon baraje yon kwa se koze. Souvan, moun ki lakay, yo p konn panse. Lòt la ki yo zetazini, se kòm si monton pye bwal kèw li ke yi laj. E souvan, moun ki konn an Ayiti ya, plis alèz fason moun kap viv aletranje. An ale mon pè. Tout moun ap mande, tout fanmi pral divize ak fanmi. Jodi a w pa aplike pou yon fanmi, moun nan pral rayi w. Konbyen kòl nou resevwa lakay nou? Konbyen fanmi k ap rele w, o, aplike pou mwen, aplike pou mwen. Tout, a tout Ayiti gen nan tèt yo jodi a, y ap pral vini Ozetazini. E nou konnen ki sizezay. Son manti. Jodi a tout moun fou. Tout a chalatan gentan sou Facebook. Abdou vin jwenn yo. Vin jwenn yo. M ap aplike pou ou. W ap al peye 500 dola. On nèg k jwenn 1000 moun a 500 dola, li fè half a million dola sou do malere parèy li. Elas! Toupizi nou. Souse nou. Se pa sa nou bezwen nan men Lèzetazini. Jis pou yo evite ke n ale Meksik, jis pou evite ke nou vin kiwès nan figi yo, yo ba w kalman, yo di w n ap pral ba w viza. Tout Ayisyen kouri tankou Tonton Nwèl, y ap kouri dè viza. Aplike pou mwen, m ap jwenn viza. Nad marinad. That's not what we need. Jodi a Prezidan Biden bay 45 billion, 45 billion dollars, to Ukraine, not even one billion to Latin America. 45 billion pou l'Ukraine, 950 mil pou l'Amerique Latine. This is the shame. Si Haiti jwenn 3 billion, nou sove. Dakò mon pè. Si n jwenn 3 milyon an, nou sove. Mwen kris ankò wi. Pa nenpòt ki kote non mon pè. Men sa k pase, nou pa onèt. Bagay yo son kesyon de enterè. Ase, lè w tande Lèzetazini leve gwosè lajan sa l lonje bay Ikrèn. Bay zam, bay agoch, bay adwat. Son kesyon de enterè. Se paske l wè Ikrèn ka ba li plis ke sa nou menm sa n ka bay. Men, menm yon ti lajan petwo karibe gad kòman nou fimen l. Nou fimen l nou fin avè l. Bagay ki di w pèp ayisyen lè w leve lajan ou bay yon moun tèt van, yon pleziyis, yon banbochè ou lage lajan nan men l. Lajan ap pase tankou yon wayi sigarèt. Nan lajan petwokaribe sa, gon seri de kay mwen wè nèg yo konstwi petyonvil. Lè m di w konstwi a, yo kòmanse konstwi yo pa fin konstwi. Yo pa gen tan pou yo fin konstwi, kote yo gen tan. Nèg la men men ton pakèt bout blòk kanpe gade nou l ap fon kay epi l ap kouri monte kouri desann tèt ou cho fou. Gen yon bon zanmi ki toujou di m konsa, Fouco, ou wè lè w razè, ou pa t gen lespwa epi gen yon moun ki pase ki ba ou kòb. Ou wè kòb sa l ba ou a, ou pa t panse si w t ap jwenn lajan. Si w gen kouraj ak kapasite, ou kite lajan sa a, fè 3 jou anba matla ou pa janm touche l ou pa tcheke pou l ou pa retire ladan pa bliye ou pat gen bidjè pou lajan lajan just vini konsa si w gen kouraj pou kite lajan sa fè 3 jou anba matla ou pa manyen l ou pa tcheke pou li ou sove ou sove nenpòt lajan ki tonbe nan men w wap ka jere kòb la. Pase lajan k vini an ou kontwole lajan ou wè ki kantite l ye, ou chita pou reflechi pou di ki plan m pral fè sou lajan. Men si l tonbe vap epi voup ou pete kouri rrrr ou nan savann lan ou gentan ap di yo poulòp poulòp poulòp e mwen l ye se ti foto ti stati gade non wap byen pase. Lavi w ap fini mal. Ou pa respekte lajan. Ann fini mon pè. Si nou jwenn 3 bilyon, nou demare. Jodi a nou bezwen sekirite nan peyi nou. Gang sa yo, yo enstitye nan peyi nou, retire yo. Povrete sa, mizè sa, retire l. Ayisyen ap travay. Volonte a se bò kote pa nou pou l soti. Toutotan nou pa deside. Nou pa ka ap rete tann lè blan pou a vin fè pou nou. Nou vle peyi nou gen sekirite, nou ka met sekirite. Pase nou konn moun yo trè byen. Mache lakay yo a manchèt, ba yo sa yo merite. Nou vle agrikilti, moun ki anpeche n plante latè, nou konnen yo trè byen. Nou konnen yo trè trè byen. Nou vle lapè retounen nan peyi nou, nou kapab fè l. volonte n poko genyen. Si se moun n ap tann, kontinye kale zonyon nou. Tann sòs! Frè e sè byeneme, nou kapab wè nan peyi Dayiti, a chak fwa nou kwaze avèk yon moun ki gen volonte pou fè, ebyen menm nou menm nan ankò, nan mal konprann nou, nou mete ansanm avèk oligak yo, nou touye l. Epi lè n fin touye l, sitiyasyon an vin pi konplike, Li pa sou kont pyès lòt nasyon, se nan men Ayisyen. Frè se sè byeneme, byenvini nan Ayiti peyi espesyal, ou kwè se koz enjenyè Mathurin soti nan lespas pèp Ayisyen, lè l soti nan lespas, li debake sou latè l al tonbe nan radyo eklè, kisa l te wè nan lespas, bon, an nou swiv ansanm. Ann tande l. Nasyonal e entènasyonal. Nou kontan wè w paske prezante w non enjenyè Mathieu se yon enjenyè ki se li sou tout rezo sosyo son moun ki kraze rezo sosyo yo li gen anpil videyo prezante w kiyès ou ye. Bonswa YouTube bonswa Facebook bonswa entènèt bonswa satelit yo chwazi m kòm radyo eklè yo fè m kado liv ki gen tout animal ki dan lèspas. Epi chenpanjè a se animal sa yo ki koz nou gen youtube, facebook, satelit, entènèt pase tout moun wè video m. Bon enjenyè a, 3 enjenyè a ki te fè la citadelle Christophe pa gen moun kap jwenn yo pase yo te fizye yo, yo te di yo leve yon drapo, Ayiti pa pou oken moun. Se Henry Roy Henri Barré, Henri Poisson, non enjenyè sa yo, se enjenyè dan lèspas Mati Rafael ki konnen yo. Keseswa moun ki di yo bay non kiyès moun ki te fè La Citadelle Christophe, yo mèt pran m, yo mèt mete m nan prizon, yo mèt fizye m pase se mwen menm ki konnen yo. Se twa enjenyè sa yo, se Henri Roy, Henri Barré, Henri Poisson. Pa t gen Henri Balèn tou? lèspas. E m vle pou lemonn konnen nou gen entènèt, nou gen satelit, tout moun ap di son semèn cheyèn nan te pè dan lèspas. Se pa vre. Se te Koudravka, Laika, Treska, Beika ki te ale nan lalin ki koz nou gen satelit. Ou mèt tounen nan lèspas. Tounen, tounen frè m. Pase bay la. Ki ale dan lèspas. E m vle pou lemonn konnen nou gen entènèt, nou gen satelit. Tout moun ap di son semèn chyen nan te pè dan lèspas se pa vre se te kou dravka, layka, trèska, beyka ki ta. Bon gen lè sanble gon seri de moun nan peyi a k pa bezwen ni fimen ni pou yo bwè pou dèyè yo bay lafimen pèp ayisyen. Ale nan lalin ki koz nou gen satelit. Ou mèt tounen. 10 janvye 2023 je. Amen merci merci frem mwen tounen nan lespas merci beaucoup merci beaucoup retounen nan lespas kote ou te ye a kote yo te pwan yo al avèw la papa pase nou paka nou paka nou paka pran chòk ankò sou bout tè sa antouka frè se sè byen eme ou kapab konprann lèm diw ayiti diktati yon sèl apèl dè zanti ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo ka prete ki vivra vèra ki moura kakara ou dwe panse se blag. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo talè konsa a 7 è. Bisou bisou one love, bon lajounen e bon travay.